Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon enfòmasyon ebyen wout ki relye laskawobas beladè ebyen wout sa li menm li bloke. Poukisa wout la bloke se paske asosyasyon chofè ki asire transpò piblik nan zòn sila a ebyen yo di yap moute le syèl pa do pa rapò ak otorite yo. Dènye bagay ki pase m ta kapab di ki se dènye gout do ki ranvèse vaz la ebyen se paske genyen yon polisye ki touye yon chofè. Ebyen sa w tande a la chofè yo mande anraje jounen. Vandredi 28 me 2021 an, ebyen yo bloke wout la e yo fè konnen yo menm fòk yo pran an chaj revandikasyon yo sinon aktivite yo pap reprann nan zòn nan. Tire yon chofè an plen altèkasyon sa vle di tou senpleman ke otorite yo mande lagè ansanm avèk chofè yo. Ebyen des chauffeurs et des membres de la population ont décidé ce vendredi pou bloke wout la e pou fè tande vwa yo. Paske yo fè konnen, ebyen dirijan ki nan zòn nan ap maltrete yo e yo menm yo bezwen yon pi bon ankadreman sètadi yon amelyorasyon nan fason y ap fonksyone. Nou p ap pale anpil, n ap kite w gade kòman sa te ye. o nivo de zòn sila a. Popilasyon an, direktè a li gen 2 sèl zanmi li di li gen nan komin nan. Li egal tout lòt moun yo pa zanmi. Egal nou menm nou ap mal viv, n ap mal fonksyone, n ap bezwen pou nou negre yo, pou yo chanje direktè a, pou yo met yon direktè k ka konprann popilasyon an. Pase djòb direktè a ap fè a e pa djòb prive l l ap fè. Se djòb popilasyon an, nou menm nou revolte kont sa. E nou bloke wout la pou leta ayisyen vin di sal di avè nou an. Se te yon ensidan ki pase ki la koze. Simo yo gade vi moun isi direktè a simo sa yo se simo menm li komande menm ki pou trete nou mal nou kanpe konsa. Gwo viktim li li rale yon gali li li lage plon sou li. Nou pa konnen eske se yon bal 12, eske se yon plon kawoutchou nou pa konnen kisa l ye. Sof ke direktè a pa janm di anyen pa gen otorite ki janm pale ki di ni be ni se. Nou chwazi nou kanpe pou nou jwenn jistis avèk reparasyon. Kilè ensidan sa te pase? Samdi. La koze la polis te entèveni. Bon toujou gen la polis yo yo de konsè avèk la dwan. Sa dwan ap travay, sa dwan ap travay. Pase yo nan batiman an, yo la pou sekirite. Kounye a la vin gen yon kamyon ki kanpe. Men lè w a vin fò w pase. Kounye a nèg yo di misye l pa gen dwa pase. Misye di lakay li ap vini. Fò l pase. Kounye a misye fè fòs pou l pase. Nèg yo met bal sou misye kare kòrèkteman. Pa gen jan ou ka rive ou ka rekonèt misye wap pase nenpòt 4 simon e simon yo al di son bann nèg kap mache bèbikoul fimen bòz anlè yo pa gen pitye pou pyès moun ou konprann ki pa gen pitye pou pyès moun m diw gad pòt machin yon nèg kòman yon nèg ap met bal sou ou si w ta gad lòt nèg la kòman tout kòl blese anba bal. Men men viktim nan dèyè nou. Nou pa kapab. E si nou kapab? Nou pa kapab konsa. Sa vle di nou bezwen moun. Nou pa bezwen moun ki pou vin ba nou fevè pou di w m t ap dedwane pou 10 goud pou m dedwane pou 5 goud. Nou bezwen moun ki ka kolabore avè nou pou n travay avè l. Direktè dwàn sa l fèk vini? Misye te la deja. Misye te touye plizyè moun Bèladè deja sou Lamòt. Kounye a lè l vini di l, li di a bouch li, yo te fè l ap li nou yon liv tèt anba. Kounya nou kwè nou te ka konprann nou. Li vini, kounya la, se li k tounen on agranman pou manje nou. Ay m di w misye, gon bann simon k ap mache pre Bikoul, e tout moun konn sa k Bikoul, fimen bòz, nèg sa pa gen pitye pou pyès moun. Se ke nou menm nou p ap ka sèvi a moun sa yo. Nou pa mande ni iks ni yigèk, nou ba nou moun ki ka konprann popilasyon, ki ka travay ak popilasyon. E sa nou mande sa. Pi gwo pwoblèm n ap konfwonte nan dwàn e latè a la. Se paske direktè a yo voye vin travay la, li sipoze gen yon biwo si yon moun gen yon pwoblèm oubyen yon verifikatè gen pwoblèm avèk yon chofè transpò ki pou revandike, yo sipoze al toke pòt direktè a jis pou direktè a, nou esplike direktè a pwoblèm nan k ap pase deyò nan lakou a, jis li menm li ka rele verifikatè a oubyen enspektè a pou l di ki machin sa a, ki kantite chay li pote. e ki kalite chay ki ladan l. Men nou pa gen aksè sa avèk direktè a. Direktè a sèlman li gen yon kote pou l ale pou yo pote bòdwo ba li pou l siyen. Men nou menm nou pa gen aksè avè l. Non sèlman li gen sekirite, anplis nou menm si nou ta gen yon pwoblèm nou mande pou li, sekirite yo depi w ta menm parèt nan baryè a paske l pa nan dwàn nan. Dwàn nan li gen yon biwo nan dwàn nan men biwo sa li gen dezan li pa janm antre ladan l se kote yo estale kote pou yo dòmi. Se la l tou rete, l siyen bòdwo l a bout chòt li sou li. Sa vle di se zanmi m sèlman k ka al wè l la men pou moun li mete l yo, nou pa ka, nou pa gen aksè avè l. Lòt bagay ankò k ap n ap konfòte, ou gen dwa wè, ou pote yon ti chay, tankou ou konn moute anwo a la e la nou rete Beladè, nou pa gen lanmè nou menm. Ou konn n pa jwenn anyen, ou pran yon ti chay pou 2500 goud. Si w pran yon ti chay pou 2500 goud, ki sa li ye? Ti vèmisèl avèk yon 10 sak kabesit. Konsa nou gen kabesit isit. Nou pa konn pou moun Pòtoprens men isit nou gen kabesit. Azal kochon pran je nan men an. Ou gen dwa pran nou pote l. Lè ou vin sou chèn nan wap gade wè yon trelè gen dwa ap pase. Ou pa gen, yo pa gen pwoblèm avè l. Ou menm ki pote yon ti chay wap fè 2500 goud nèg la di w pou fè bòdwo 15000 goud tandiske ou pa pote anyen, ou pa pote chay pou ni 15000. Sa e pi gwo pwoblèm nan Concord. Wi, sa vle di ti malere ap pote tèt kase epi moun ki la pou peye ladwann yo pa peye yo menm. Sa vle di e nou menm ki pa pot anyen e youn nan rezon ki fè chofè a rive pran bal. Paske li pat pot anyen. Li te la depi nan vandredi. Li dòmi avèk chay la. Ki chay li ye? Se 30 sak son de ble, m kwè avèk 50 ti kès vèmisèl ki pa ka peye dwann. Li dòmi avèl nan demen se ve lè l pral fè 11 è, li di mesye bon m bezwen al ranje machin mwen m pa jwenn chay. M prale. Nèg yo di non, tann talè, Bòdo poko soti, li pako, yo poko ka voye l ale. Li di si machin nan vid, fòk li ale. M te kanpe la, kounye a la, li di anben, li di anben machin ou a vid, ale. Epi l nik fè sa pou l demare machin nan e konsa nèg yo simen bal sou li. Te gen yon simo k kanpe e konsa l nik simaye bal sou tout moun epi lè yon sèl kou a moun pran bal. Depi samdi a, nou poko janm, nou vin bloke la a, nou poko janm jwenn yon leta, pyès otorite rele nou, ni direktè an tanke nou menm k ap fè transpò, k ap fè dwàn nan fè kòb. Wi, nou poko janm jwenn yon moun ki vin kanpe ki di, chen, kòman nou ye, kiyès ki te pran bal la, kòman moun nan te ye? Sa vle di, yo pa bezwen nou nan dwàn nan, sa vle di, bloke dwàn pa anyen pou yo, pa antre kòb nan kès leta, e pa sa. Pwoblèm pou yo paske yo gen yon bagay pèsonèl y ap refile. Direktè Samedi, se youn nan direktè ki pi maltrete nou yo isi a. Misye plis kwè nan pase etanòl e maltrete nèg k ap pase ti zonyon, ti tomat. Gen moun sa w pa vle wè men depi se yon gran komèsan k ap pase etanòl chak jou bò isi a, nèg sa yo pase jan yo vle, yo fè sa yo vle nan dwàn nan. Nou menm l ap maltrete nou. Dayè l bay lòd pou touye nou nenpòt chofè. Nou menm nèg kwafè, nou menm chofè bò isi, chofè Bèladè, nou pase etan Direktè Samedi. Aba Samedi. Nan Repiblik Dominikèn yo pa rantre. Poko janm gen, poko janm gen ni yon moun ki parèt, ki vin mande nou ki, pou kisa nap revandike? Kisa nap revandike? Pa gen pèsòn ki vin poze nou kesyon ni anyen. Udmo sa a ki bò bal la, ou konnen li? Bon, m pa, m pa konnen misye byen non, m pa konn figi misye paske se lè m pran bal la, se lè m pran bal la. A vle di pat gen afwontman, pat gen altèkasyon, se yon kote nou te chita nou espas. Non, wout la pat bare non, wout la pat bare, te gen machin ki tap soti, ki tap rantre, epi misye nik pou plezi konsa, epi misye nik aji bal sou nou. Se pa ke misye tire yon bal, misye tire plizyè bal. Sa vle di non sèlman mwen m te pran premye bal la epi gen lòt moun ki te pran bal. Nan espas la. Misye ap vire, l ap tcheke atouch, sa pa t gen okenn altèkasyon, sa pa t gen moun ki te nan anyen avè l. Men ki pwoblèm misye ta gen ak chofè yo bò isi a? Bon, nèg sa yo se, se pa lòt moun non, se direktè Sam's ki ba yo lòd. Sa vle di, depi yon moun, espas la ta yon ti jan kwense epi direktè Sam's ba nèg sa yo lòd pou yo tire sou moun jan yo vle. Ou konprann sa m di la? Yo mèt tire moun, yo abitye tire moun deja nan dwàn nan la. Plizyè moun abitye pran katouch. Sa vle di a chak fwa. Moun pran katouch epi genyen de tè, ou ap pran ti tan, direktè a kontinye ap travay menm jan. Sa vle di, yon direktè, misye gen espas de 3 ou 4 an, misye ap travay, m pa kwè gen 10 moun ki konnen l nan dwàn nan, paske misye li menm, se yon djòb prive l vin fè, e pa yon djòb popilasyon l vin fè. Sa vle di, depi l mete idmo sou lakou a pou ap bay moun bal, kote l kache a pa gen moun k ap wè l, w a imajine w, depi lè m pran bal la, poko janm gen pèsòn ki vin, ki vin ni mande, kòman m te pran bal la, kòman m te. Ou te gen m al lopital, te gen plizyè lòt moun ki te avè m, chofè ki pran bal, ki pran bal tou ki lopital Mibalè. Jiska prezan la poko janm gen yon moun ki parèt ki mande kisa k te fèt, kisa k pa fèt. Sa vle di, n ap mande direktè Samdi pou l fè pi vit ke posib pou yo retire l la paske nou pa bezwen l, nou pa bezwen sèvi avè l. Epi, nan dezyèm faz ankò, nèg yo kraze machin mwen ki te nan baryè a. Nèg yo kraze machin nan, nèg yo rale l avèk yon remokè, nèg yo kraze tout tèt machin nan. Se sèl machin nan m genyen, m gen konbyen timoun pou m ba yo manje, lajan m prete labank, lajan ponya pou m achte vye machin nan pou m te ka aktivite pou m ka voye timoun yo lekòl, nèg yo rale l, yo kraze l, nèg yo remoke l, yo kraze l. Sa vle di n ap mande jistis avèk reparasyon epi n ap mande depa direktè Samdi paske nou pa bezwen sèvi a misye. E fò yo fè sa pi vit ke posib jiskaske misye pa ale, nou menm nou la. Nou bloke nap kanpe la. Kelkeswa misye te fè 1 an nap fè 1 an la nap kanpe nan mouvman nou pap bay vag jiska nouvel lòd. Li di nou grangou nou pa bezwen okipe nou imedyatman nou grangou nap debloke pou kou nou. Sa vle di pou manje pou ti sak diri a nou gen lakay nou an fini li di nap debloke epi tout bagay ap mache kòrèk. Pou misye gen mango deyò nou poko al bloke. M panse direktè Samdi ta sipoze fè yon bagay ki pi senp. Vin nan yon popilasyon se desèvi nou vin desèvi popilasyon an. La dwan, la dwan se pou yon boutik li ye, la dwan m panse se pou tout peyi a li ye. Donk si ou rive yon kote, popilasyon an pa santi yo anlyès pou yo fonksyone avè w, m panse ke ou pa travay isi, se toujou djòb leta ou pral fè. Si pa gen yon fouye men pran, si pa gen yon peze souse, m panse direktè Samdi t ap gentan fè yon bagay deja. Paske l pa ka soti jis Pòdapiman, nan Sid, Pou l vin la, pou l vin kanpe tankou tonton makout, pou l vin redui ladwann nan nivo ladwann ye a, pou l vin redui l an yon ti boutik, pou se sa l vle fè a, pou l oblije fè non bagay leta. Donk nou menm popilasyon ba plato a, nou pa p menm di bèladè, paske moun mibalè viv de fontyè a. Moun Laskawobas viv de fontyè a, tout moun Latibonit viv de fontyè a an jeneral. E se si jan direktè Samedi vle jere dwann nan, menm lòske nou tap fè yon milyon, nou pa santi nou se moun, paske l pa jere nou tankou moun. Tout rezon sa, nou tout kanpe, nou di nou pap. fonksyone, nou pap fonksyone. Nou kanpe la, w ap wè, nou pa bloke lapolis, nou pa bloke anbilans, nou pa bloke, nou pa bloke pèsòn moun va ki aktivite yo. Men nou bloke sèlman machandiz k ap sot sou fwontyè a e machin ki pral chaje pou dedwane. Nou gen pwoblèm ak fè ladwann fè kòb. Paske nou pap fonksyone avèk Direktè Samdi toutotan Direktè Samdi nan tèt dwann nan. Nou menm nou pap al chaje machin nou, nou pap moute. sou fontyè a e pa gen yon machandiz ki ap sòti de Repiblik Dominikèn pou antre an Ayiti, li pap ka pase la. Jiska nouvèl lòd. Nou ta swete Leta santral pran yon desizyon fòmèl. Si se Leta santral ki konvèti Direktè a an tonton makout pou l aji jan l ap aji a, nou pa gen twòp pwoblèm a sa, n ap kanpe jiska nouvèl lòd ke. Nou tout mouri grangou kòm direktè a di kou nou grangou nap debloke nou pa gen pwoblèm paske anpil nan nou gen jaden donk nou nap lonje men bay lòt men tout otan direktè sa mdi la nou menm nou pran yon desizyon kò a kò pou nou kanpe jiska nouvèl òd ke nou mouri nap mouri ansanm mèsi. Merci beaucoup tout est dit et un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab toujou abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.